21 mwa apre asasina Prezidan Jovenel Moise, asasen yo o pouvwa, Martine Moise, ansyèn Premyè Dam, fè Premye Minis Ariel Henry pase move nwit. Nan yon twit frèzesè byeneme, ebyen madanm nan souke tout primati. E nou pral ba ou detay. Mèt Newton Saint Juste, aprè FBI fin debake nan peyi Dayiti, kesyone mèsenè debake kay prezidan Jovenel Moise, ebyen medam matmwazèl e mesye, li fè gwo revelasyon sou dosye a. Eske FBI ap bwote tout mèsenè yo rantre Ozetazini Damerik puiske nou konnen gon pati nan asasina prezidan an ki planifye kay Tonton Sam? Monchè, koze yo anpil, si se mwen menm k'ap di'w ou ka pa kwè, men Mèt Newton mete anpil anpil dosye deyò. Mwen envite'w rale chèz ou chita, Fouco zanmi Info pa'w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w Fouco. Martine Moïse, ansyèn premyè dam, fè Premye Minis Ariel Henry pase move nwit yè swa. Yè, nan yon twit madanm sila a deklare asasen yo sou pouvwa a toujou. Yo la, yo ap dirije. Ayiti ap kontinye mande yon tribinal penal entènasyonal menm jan sa te fèt pou Liban an lè ke yo te asasinen premye minis lan. Medam matmwazèl e mesye map raplew premye minis Ariel Henry te pale anvan e pandan e aprè asasina prezidan Jovenel Moïse nan telefòn ansanm avèk Joseph Felix Badio. Joseph Felix Badio sa a ki tap mache chèche zam, ki tap mache lwe machin pou mèsenè pou tale kay prezidan Jovenel Moïse. E raple ou, lè dosye sa a te pran lari, lè rapò dcpj a soti, ansyen komisè gouvènman an Claude Bedford, rapidman l ta pral ekri Digicel pou l di Digicel, tanpri souple, ebyen ban mwen relve apèl telefonik Badio ansanm avèk Premye Minis Ariel Henry. Oh oh! Ebyen frères et sœurs bien-aimé, Digicel nan nòt li mete deyò a, nwa sur blan li ekri, Premye Minis Ariel Henry te bèl e byen pale ansanm avèk Badio Joseph jou asasina prezidan an. Ebyen frères et sœurs bien-aimé, lè Doktè Ariel Henry monte kòm Premye Minis nan tèt peyi Dayiti, li rankontre ansanm avèk minis jistis la epi komisè Bed-Ford. Komisè Bed-Ford te gade premye minis lan nan je li di l, Si w konnen w enplike nan touye prezidan, m ap mare w. Lè sa a, lang Ariel te plen bouch li, li pa t ka leve pye l, li te santi, ebyen, devan l gen tan plen ap vide atè. sa l te rele mesye yo pou l te pale ansanm ak yo, ebyen, frèzesè byeneme, li te di mesye yo, n a pale yon lòt fwa. Tèlman, ebyen, Komisè Gouvèneman te twomatize l ak deklarasyon sa l te. Kèk jou apre, Komisè Gouvènman pral mande Premye Minis lan pou l vin reponn kesyon sou asasina prezidan, pou l vin di kisa l t ap di ak badi yo. Hein! Ou konnen, se tout asasen yo k met ansanm k ap dirije. Imajine w yon nèg k ap fè trafik zam ak trafik bal, ki se Bertho Dorcé, avoka Ariel Henry. Hein! Yo di premye minis pa ale, paske w konn bagay la, pa mete pye w! Kòm rekonpans frè e sè byeneme, olye premye minis lan al bay eksplikasyon, li mande ansanm avèk minis jistis la Rockfeller Vincent alepòk pou revoke komisè gouvèneman. Bèt vre, kounye a la a, Rockfeller di, O! PM, ou wè mwen menm m ka fè gwosè krim sa a? Ou bezwen yo di m te nan touye prezidan avè w? Adje lavi sa o! Ebyen kòm premye kòm minis jistis la pa pran desizyon pou revoke komisè a pou aksyon sa l poze paske premye minis Ariel santi o sa s on derespektan s on radiyès ki mele ansanm avèk yon grenn pèmèt ebyen li pran desizyon li revoke komisè li revoke minis jistis tou. Lè l fin revoke Frèzesè Byeneme, li pral ranplase l ansanm avèk ansyen dwòg dilè Bertho Dorcé, avoka l ki nan trafik zam ak bal, alye Dimitri Vorbe. Li pral mete kiyès kòm komisè gouvèneman Jacques Lafontant tchoul rèstavèk esklav volontè? Jiskaprezan, Premye minis pa gen kouray pou y kanpe pou y di men sa y t ap di ansanm avèk Badio. Men pa bliye, yon pati nan asasina prezidan ki monte Ozetazini Damerik. Pase, se nan peyi sila a, konpayi sekirite CTU te pran angajman pou rekrite Kolonbyen pou vin touye prezidan. Ajan FBI. Soti nan peyi tonton Sam, ajan FBI ki patisipe nan touye prezidan an. E raple w, alavèy asasina prezidan an, lè nèg yo pa ka jwenn avyon, ebyen James Solage pral retounen Ozetazini pou vin pale ansanm avèk responsab CTU. E raple w, ane anvan yo, John Joël Joseph te fè twit, li te di, sou lòd Departeman Deta, yo ap vin mare Jovenel Moise. Donk, medam, matmwazèl e mesye, dapò, fòk Lèzetazini li menm, ebyen, pran responsabilite l. FBI ki debake, kesyone mèsenè, kesyone premye minis. Donk, e dènye kouk pou touye koukou a, Martine Moïse pral di w, asasen yo toujou nan pouvwa a. Asasen yo ap dirije. Si les assassins dirigent, frères et sœurs bien-aimés, kote w pral pase pou jwenn jistis sa a? Antouka, n ap kontinye batay. Mèt Newton Saint Juste, Aprè FBI fin poze aksyon sa nan semèn nan nan peyi Dayiti, ebyen nan yon entèvyou eksklizif li bay ansanm avèk moun Afè Bon TV, se pa 2 a 3 koze li pa mete deyò Frè m ak sè m k ap koute m, mwen envite w tande Mèt Newton. Pou fè anviwon 1 an, n ap di ke krim nan te kòmanse Ozetazini, ebyen fòk pwosè a kòmanse Ozetazini apati de moun ki t ap travay pou krim nan, cia e FBI, ki te nan planifikasyon krim nan, fòk yo tande yo avan tout moun. Sa pran plis ke 1 an pou yo te tande yo, pou yo arete yo. Menan genyen de moun nan prizon an Ayiti ki kapab sèvi e y ap vin arete yo. Kouwè yo arete de moun deja. Konnen sa ki fè nou mal se jan nou wè dosye ap mache an Ayiti. Se kòm si m ta di w pa t gon prezidan ayisyen yo te touye. Jan lajistis ayisyèn konpòte li. Jan gouvènman an tou konpòte li kòm si m ta di w pa t gen yon prezidan an Ayiti yo te asasinen, kòm si yo pa ka asasinen yo tou. Se sa. E sa yo pa konprann nan? E sa yo pa konprann? Sa montre tou s on pakèt bann tchoul restavèk pa gen anyen k serye yo ap ka regle non. Pase si w gen yon ekip nèg opouvwa yo fin asasinen yon prezidan nan yon sitiyasyon konsa. Epi yo rete se kòm si ryen netè. Evre? Sa montre klè ke yo tout patisipe nan touye prezidan e yo ap touye yo pi mal pase chen. Ann avanse. Donk nou menm n ap tann. Sètènman m tande de rumeur, m tande de bagay ke m pa verifye konsènan premye. Li di klèman ke te gen yon echanj ant Ariel Henry epi Felix Badio. Li di apèl sa yo menm nan yo te fèt vre menm lè biwo kominikasyon premye minis lan te maladwatman ap eseye defann li. Men nan ifo savwa. E pa maladwat yo t ap maladwat eseye defann. Yo pa t ap maladwat eseye. Yo konn sa yo t ap fè a trè byen. Mèd Newton yo konnen sa yo tap fè a. Pase si premye minis gen 2 nimewo yo fè je yo chèch pou yo di son sèl en en en en sa se pa maladwat a e fèy yo ap kase kouvri sa en Martine Moïse klè poul diw les assassins sont au pouvoir en en an avanse. Par le contenu de ces appels, de ces conversations, mwen menm avè w nou pa gen yo, se ankèt sa ki rive. Lòt bagay ankò nou wè ke New York Times depi le 10 a 11 janvye 2022 te soti yon atik kote ke yo ta menm, yo te di de bagay kote Sa vle fè kote pwominis la t ap pwoteje Badio, yon ansanm de detay. Donk se de bagay ki ap fè objè de envestigasyon, sitou Ozetazini. Mennan, le pwoblèm se ke an Ayiti, il y a okoun volonte, e menm konpetans, paske an fèt, li fasil pou n di de moun, yon moun pa gen volonte pou fè yon bagay. Se sa, li klè. Men fò l gen kapasite pou l fè l. Fò l gen kapasite, paske dosye sa, Lè w pran ansanm de konplikasyon teknik ke l gen ladan l, m pa konnen yon jij an Ayiti ki te pran fòmasyon pou sa. Ou konprann mwen? Bon, e li kapab aprann de bagay sou leta, men sa mande yon pakèt volonte, yon pakèt mwayen, paske ou pa konn tout bagay, e pa lekòl ki aprann ou tout bagay. Sitou an Ayiti, jan sistèm edikatif nou an ye, o pi wo nivo, n ap pale de inivèsite. Mwen menm pèsonèlman kòm avoka, Te gen pa egzanp yon ka yon dosye teworism te an Frans yo pèmèt kapab gen yon kolèj sètadi plis ke yon jij denstriksyon sou yon dosye men lakay nou nou pa genyen lwa sou sa li fodra ke nan yon tèl dosye ou byen pou de tèl dosye nou gon lwa ki otorize pou ke genyen envestigasyon ke dè yon kabinè denstriksyon gen yon ansanm de jij ki sou dosye a men legalman n pa gen sa. Donk se pa san rezon ki fè ke nou wè l konsa. Te gen yon tantativ yo te fè men andeyò lalwa sou dosye Jean Dominique la m kwè an 2002, 2003, 2001. 2002, sa a pa t posib. Mennan, fò nou gen yon lwa ki otorize sa. Men mentnan, menm lè ou pa gen lwa ki otorize ke enstriksyon an fèt o premye degre a vèk plizyè jij, men fò bay jij ansanm temwen, paske anfèt se pa anpil jij ou met sou dosye a. Yon jij enstriksyon vle di kisa? Nan espri e nan lèt lalwa an Ayiti, yon jij enstriksyon se yon jiridiksyon, se yon tribinal. Jij enstriksyon an pou kont pa l, li konstitye yon tribinal, donk yon enstitisyon. Men l pa kapab se yon grenn polisye, yon grenn grefye, yon grenn plim ki avè l. Jij la pou kont li. Lè w di yon jij enstriksyon la Repiblik Dominikèn, sa vle di ke gen medsen lejis ki nan biwo l, li gen psikològ ki nan biwo l, li gen espesyalis an balistik ki nan biwo l, li gen tout kalite espesyalis ke l bezwen e li ka fè apèl avè yo ki disponib pou li. E lè w di sa pou nenpòt ki peyi, yon majistra menm, lè w parèt devan, sa li rele la Fiscalía de República de Santo Domingo, Ou wè son gwo batiman, on kom e pa tankou komisè gouvènman ki genyen Pòtoprens yo ki genyen on fèy papye, on kòd nan men yo, epi yo pa gen okenn lòt resous zimèn e materyèl vre ki ka pèmèt yo fè travay la. Men non, dosye sa a ta dwe anonse on sòt de revolisyon jidisyè, a savwa, il faut ke nou di lajistis se pa on kòd, se pa on moun ki, ki yo rele jij li gen on kòd nan men l oubyen l gen on wòb sou li ki fè yo rele l jij. ale avèk avèk jisteman mèsenè sa yo selon ekspètiz ou pou ki rezon? Ou konprann mwen salye konpatriyòt ki poze kesyon sa yo ou konnen ke m pa kapab di w egzakteman pou ki rezon ak pou ki rezon men teknikman kisa li ye nou te di depi an jwen Ke yap vin pran Vincent. Yap vin pran Sanon. E tout moun nou wèn te pran yo. Gen lòt ankò yap vin pran. Ban nou 2 non. Ban nou 2 non. Ban nou 2 non Mèt Newton. Bon ok ou pa bezwen ban nou. Tande mèt ok tande tande. Se weekend Mèt Newton se nou 2 an kap pale pa gen moun kap tande nou vrèman. Mèt Newton eske sipozeman. Eske ou panse yap pran Ariel kanmèm. Kanmèm. San filtè. Tande. San filtè san filtè. Eske yap pran Ariel. Euh non pa paske li t premye minis men ekoute pou yo pran yon moun nan dosye sa fòl gon lyen ant li menm avèk krim nan avan pandan ou aprè tande byen m pa di ke l pa genyen pou l pa koupe non se pa sa m di. Nan fè yo detèmine lyen an. Eske pa egzanp nan premyè reyinyon ki te fèt Miami yo lè nèg yo t ap pran dispozisyon oubyen lè yo t ap chèche kòb pou yo vin asasine Jovenel Moïse eske Ariel Henry ki lyen l gen avèk moman sa a nan dosye a? E lè mesye yo antre ki lyen l te gen avè yo? Lè yo t ap fè krim nan avan yo fè l apre donk fò yo chèche eleman sa yo dabò avan ke yo avanse nan kare la epi Pou kesyon zanmi entènot la yo sou moun yo vin pran yo nan premye moman, premye gwoup moun yo te vin pran la yo, se te pou te konfwonte yon ansanm de moun ki nan prizon deja tankou Jaar, tankou John Joel Jouthe, tankou Palacios ki te fin di y ap plede koupab, apre sa yo di non, yo pral nan pwosè y ap plede non koupab. Nannan pou yo te kapab chita akizasyon kont moun sa yo, lè yo vin pran de moun ke yo estime ki te an kontak avèk Jar, pa egzanp, si avoka Jar yo te di ke bon chaj, Fò yo retire l paske Jaar pat nan reyinyon pou li planifye krim nan Ozetazini. Or, sa k fè lajistis amerikèn antre nan kesyon an, se paske lalwa lakay yo di yo ke depi w te vin planifye krim nan lakay yo, kèlkeswa kote w al fè l, si s on kidnaping, si s on asasina, yo konpetan. Donk, yo te pretekste ke kòm John Joel Joseph, kòm Palacios, Kòm Jaar pat Ozetazini, donk pa t okenn rezon pou yo pouswiv yo, donk yo pral plede non koupab. Donk se te yon presyon ke yo t ap egzèse sou la, sa nou rele le, the prosecution Ozetazini. Ebyen, il a fallu ke yo te vini avèk de moun, e si w pa wè, lòt jou la, Jaar oblije plede koupab, paske lwè l pa gen wout pou l sòti. Donk sa se yon bagay teknik li ye. Sistèm jidisyè ameriken an gen sa yo rele plea bargaining oubyen menm ou menm ki la a siman w ap wè sa nan sistèm kanadyen settlement kote ke yo kapab negosye avan menm yon pwosè pou evite pou al pase twòp tan nan yon pwosè. Donk si moun nan pote dè eleman pa egzanp Alò, yon bagay pou nou di tèt nou, si ankèt la pa rive sou otè entèlektyèl yo, se ke pa gen ankèt vre, paske se pa Kolonbyen yo ki enterese m ankò. Se sa. Kolonbyen yo se yon de eleman ki pou mennen nou vè de eleman prensipo. Dakò? Men, ki rapò Kolonbyen yo te gen ak Jovenel Jones, yo te vin fè? Ki moun? nan sektè prive a? Ki moun nan sektè politik la? E ki moun tou nan kominote entènasyonal la? Te gen enterè pou yo fè sa? E si ankèt la pa rive nan moun ki te finanse, moun ki te bay lòd, se yon ankèt ki pap abouti. Men non! Efektivman. Paske, gen Kolonbyen ki di w menm prezidan ayisyen an yo pa t konnen. Son misye yo te genyen yo ba yo foto rantre kay prezidan al touye. Men James Solage pa ka di l pat konn Jovenel Moïse. Pastè Christian Emmanuel Sanon pa ka di l pat konn Jovenel Moïse. Vincent pa ka di l pat konn Jovenel Moïse. Ajan FBI ki patisipe nan touye prezidan paka di l pat konn Jovenel Moïse. Èske w konprann frèz e sè? Donk moun sa yo yo peye yo pou yo vin fon krim. Donk fòk nou jwenn otè entelektyèl. Fòk nou jwenn moun ki finanse kote lajan soti. Pa bliye te gon premye, pa bliye te gon premye lajan ki te debloke. ki ale jwenn CTU pou rekrite kolonbyen. E kolonbyen yo, genyen ki t ap touche 2 mil, genyen ki t ap touche 3 mil, genyen ki t ap touche 3 mil 200 pa mwa frèzesè byeneme, lè ke yo vin nan peyi Dayiti pou yo vin bay sekirite. Hum! Ann avanse Mèt Newton. Li fò rekonèt, li saji de lasasina de chèf deta. Se pa yon bagay ki senp, se pa yon bagay kòm tou dabou ke nèg la leve yon bon maten l al fè. E se pa yon bagay nenpòt moun kapab menm panse avè l vwa pou ta planifye l. Donk, li pa fasil pou jwenn otè entelektyèl la yo. Epi sa vle ke laverite Men yo fè l nan lòt peyi, e ke gen yon rezolisyon konsèy de sekirite a pran l kreye yon tribinal. Ok, ok. Donk, ou panse l pap posib pou nou? Non, nou deja gen, e se pa pou tip de krim sa yo, yo fè sa. Se tout yon pwosesis. Ok. Mentenan, gen 2 sistèm jidisyè ki sou dosye a. Mèt Volta, Teknikman e politikman enposib pou gen okenn ankèt sou dosye a. Deja gen 2 ankèt ki nan dosye a. Deja gen 2 pwosè k fèt menm pa egzanp. Lè Jardin plede koupab, sa vle di se gen yon pwosè k fèt nan le sans. E ke nou kapab konprann pwosè nan dwa ameriken an. Donk, li pratikman enposib. Pratikman enposib. Mèt Newton, nou wè gen anpil moun ki gen dout, jisteman, pa rapò a ajan FBI yo. Selon ou menm, Mèt Newton, ekspètiz ou, èske ou panse ke nou ta dwe gen vrèman de dout tout bon e sou ankèt lan pa rapò jan ke nou wè ajan FBI yo ap konpòte kò yo? Èske ou panse nou sou bòn vwa kanmenm ou nou dwe kenbe dout la? Et le doute, m renmen, m sonje ke Descartes disait que le doute c'est le, c'est le, c'est le fils de la raison. Se sa. Depi w ap rezone, premye fil kondikte ou dwe gen an se le doute. Bon, il faut douter. Et d'autant plus que nan dosye sa a m rete konvenki ke ke te gen de men entènasyonal ladan l, oubyen pasivman, oubyen aktivman, Mentenan, gon kote ke ankèt la gendwa pa ka rive. E dezyèm bagay la, m te di l deja, kiyès moun k ap mennen ankèt la jiska prezan Ozetazini? Se le gouvèneman. Se pa yon jij. Pase tout eleman nan dosye a, se FBI, se Homeland Security, se CIA, se lè zajans. sèvis entelijans ameriken yo ki ap mennen dè dokiman, k ap mennen dè eleman devan jij la. Donk, jiska prezan se le gouvèneman, se le politik, le kote politik ki detye le dosye. Sa vle di ke l ap toujou fèt nan enterè moun k ap dirije yo pou le moman. Donk, sa pa vle di nou di y ap kache anyen. A sa n di. Men nou di, pa egzanp. Y ap pwoteje enterè yo kanmenm. Men nou menm kòm avoka, nou pa ka al pli lwen Mèt Newton, etan done ke nou gen yon prezidan ki mouri, menm lè li konsène sekirite Lèzetazini, èske pa gen yon bagay nou kapab fè bò kote pa nou? Gouvènman, lakizasyon, pwosekisyon, e pwokirè la, Pou lòd Ministè Lajistis Ozetazini, mwen te mande pou yo aplike yon lwa, se lalwa Ozetazini ki pèmèt ke yo mete sou sele dè dokiman. E nou kwè ke jij la li menm tou, lòt jou, li te sèvi yon gag order, kote ke yo pou sekirite temwen yo, gen de bagay y ap kite sekrè, gen de enfòmasyon ke yo p ap pataje menm avèk lè paran dè viktim. E pa bliye nan dosye sa a, Alò, sa mande yon gwo deba jiridik. Nou kapab konstwi yon agimantasyon jiridik kòm sitwayen ki estime ke yo viktim, ke yo sibi dè domaj. E kapab fè nan sa yo rele yon class action Etazini pa egzanp. Mennan, e Li pral detèmine eske se o sivil oubyen o penal ke li ka fè l, men jodi a, se yon bagay ki trè enteresan, de sitwayen te kapab sezi lajistis, paske, paske gen sitwayen ki te mete enterè yo travalize, men se yon gwo, yon gwo deba li ye, paske nan sistèm ameriken an, chak fwa w ap fè yon aksyon, fò w chèche the cause of action, Èske gen yon koz efektivman ki kapab mennen a aksyon an? Se spesyalis yo ki pral detèmine sa. Nou gen yon kesyon pou Mèt Newton pa rapò nou wè premye tantativ ki te fèt pou asasine prezidan Jovenel Moïse an 2021 nou konnen ke jisteman ebyen te gen Marie Louise Gauthier m pa konn ki kòman w panse sa ki sa w wè de premye tantativ de tantativ ki te fèt pou asasine prezidan. Kòman w konprann sa ou menm kòm avoka Mèt Newton? M pa konn si w se mizisyen oubyen si w te konn jwe teyat, gen bagay ke blan ameriken an rele dress rehearsal, sa vle di ke lè w pral fè, ou pral jwe yon match, ou pral jwe teyat, ou pral jwe mizik, ou fè sa rele yon repetisyon jeneral lavèy. Ok. Sa vle di yo prepare l. Aprè 7 fevriye a etan repetisyon ki te rete m fè reyèso pou ki te mennen nou nan 21 nan 7 jiyè a metenan sa ki etone nou se ke nou sonje m te viv sa an le 17 desanm 2001 sou Aristide m pa konn si w sonje sa e nèg antre nan palè nasyonal Polisye touye ladan yo. Nèg yo touye, tire polisye de palè nasyonal jiska travèse fontyè avèk gwo M 50 yo nan men yo. Nèg ki te nan opozisyon kont Aristide di yo te montay. E sèl si misye te mouri yo tap di se vre. Ebyen se menm jan 7 fevriye 2001 an, gen moun ki di yap fè politik. Paske yo renmen peyi a. Pou yo chanje peyi a. Bon men sa bon moun fè lè wap fè politik an Ayiti fòw kondane la vyolans si w renmen peyi a vre. Ebyen nèg yo di se montaj Jovenel tap fè. Alòske se menm manda sa ke nèg yo di yo ta pral egzekite sou Jovenel septen vye se menm avèk manda sa ke mesye Sikili yo di yo te vin egzekite sou Jovenel pou yo tou touye l la. Ou te gentan ban nou Kolonbyen yo. M ap bay non pa mwen. Yo gen posiblite dwe vin pa m tou. Men, kòmsi, kounye a la, kiyès ki nan prizon an la? Èske se moun ki nan prizon la aktyèlman an yo kapab, y ap vin pran ou? Pase la gon ekip moun nou wè ki nan lari a la. Bon, nou pa menm bezwen pale de Badjo. Se si e sèten y ap enterese a Badjo. Vitelòm, yo gentan met lajan sou Vitelòm. Nou konn sa. Men, n ap pale gwo tèt yo. Se pyès moun non. Ou ka tann. Se pyès ti zòt yo ki la dan. Ekselatè. Paske, ou konn ki danje pou n pa antre ladann? Pou yo chèche yon gwo non. Oubyen yo gonfle yon moun. Yo ba l kòd krim nan pou yo fini avèk bagay la. Ya yon bouke misè. Yo souvan fè sa pa bò w isit. Se sa. Pou yo pa rive sou moun ke yo dwe rive. Fò nou fèt atansyon. Sa vle di la ou panse yon moun ki malad la, kòmsi ki te gen maladi kansè l, ki kounye a lan faz teminal, li gen dwa deside pran tout chaj yo, di se li, pi pou pèp ayisyen fini ak bagay sa. Non, pase gen youn la ki manke mouri dènyeman wi. Non pou moun ki pa konnen, Boulos manke mouri dènyeman medam mesye, e lik te dil nan yon entèvyou. Donk, antouka an nou swiv. Men dominiken yo, dominiken yo te nòmalman yo menm tou. Ou di bagay la ki kòmsi ki parèt amizan men ki gen anpil sans. Sa nou vle di? Pinga nou wè yo pran moun la yo gonfle nou. Yo di Badio, yo di Vitelòm, yo pa konn ki lòt moun ap pran. Epi nèg avèk bèl malèt lajan, nèg bèl kostim, bèl koulè ki te finanse krim sa a. Epi epi yo tou bliye yo non. Se sa. Sa li ekstrèmman enpòtan paske nou te wè Anndan krim sa a, ou aprè krim sa a, kanpay de divèsyon ki te genyen o nivo de gwo près entènasyonal la, wè yo bese. Yo bese paske yo poko jwenn tèt yo bezwen yo. Or, sa ki klè, sè ke si yo di te gen 20 milyon dola ameriken ki pase nan sistèm bankè dominiken an, m pa kwè gen dominiken ki te gen pwoblèm a Jovenel, pa egzanp. M pa kwè, m pa konn kiyès moun nan klas politik la ki te gen enterè menm lè te gen pwoblèm a Jovenel pou yo te al bay tout lajan sa a. Mèsi anpil. M pa di ke tout moun te renmen misye ni an Repiblik Dominiken, ni ozetazini, an Ayiti, se pa sike se te santèn de di. Mwen di kiyès moun ki gen enterè. Enterè, se sa. Pou ranmase l, pou vin fè operasyon sa a. E moun sa yo, yo pa ka m renmen m. Tout, tande, konprann byen wi. Nèg yo di sa k pran Jovenel depi lè l soti an Tiki a, sou pwoblèm la avyon yo te genyen. Sa yo di ke gen yon peyi ki t ap resevwa Jovenel nan men yo. Yo te gentan gen pwojè pou ale avèl. Ki bò yo ta pral avèl? Nan lespas? Sou Mars? Sou Jupiter? Donk fè w konprann sa m ap di w la, gen yon pakèt moun ki gen gwo enterè nan asasinay sa. Piga yo vini avèk yon moun la yo gonfle l. Yo di bon ou konnen Badio se gwo òganizatè Vitelòm, ou konnen l gen anpil zam. Epi yo gonfle yo. E ou pou di psig anpil an Ayiti? Kote ou ye a? Kote ou ye a ou ka fè ankèt la mache. M si, si pa t gen anpil moun k ap pale konsa. Paske, jan nèg yo te vin pran Jovenel yo touye l la, yo panse se te yon piti mi san gado. Vwala. Efektivman. Yon san fanmi. Men gen de moun kou ou, gen yon pakèt moun nan dyaspora, gen yon pakèt moun an Ayiti tou, ke nou wè yo ke n pa wè yo men ki fè vwa yo, ki fè tande vwa yo. Men si pat gin vwa sa yo, dosye a tap fini deja. Menm kolonbyen yo, e fò nou felisite pèp ayisyen an patikilye moun Petyon-vil, moun jalouzi, ki te kanpe pou ede pran kolonbyen sa yo, paske si nèg sa yo te sove, ou wè jan Palacios te kite peyi a fasil, e byen dosye sa tap mouri. E se sak fè mwen menm toujou map pale de dosye sa. Se pa la mort de Jovenel Moïse ki m enterès. Bon moun sètènman. Men mwen di ke son krim kont peyi m. Exactement. Son krim kont souverènte peyi a, kont diyite peyi a. Kèlkeswa kote w te ye, ke w te renmen Jovenel ke w pa te renmen l, ou nan opozisyon avè l, men kòm Ayisyen, ou pa ka dakò pou yo vin nan peyi w pou yo touye chèf, prezidan peyi w konsa. Pou yo ta touye nenpòt ki sitwayen konsa. Donk, sèt an krim kont la nasyon ayisyèn, son krim kont entegrite nou, kont dignite nou, kont souverènte nou kòm pèp, nou pa kapab rete pou n pè pale de li. Ebyen, kòm si m ta di w, paske yo antre yo touye Jovenel fasil konsa, yo ka touye 5 milyon ayisyen, 10 milyon ayisyen? Fasil. Efektivman. Fasil. Sa n'a pa de sans. Donk, m panse. Si se yon jij ki retire manda a, jij la gen rezon l pou l fè sa, li gen dè eleman ke mwen mwen pa genyen, ke ou pa genyen. M te tande dènyèman yon pastè fò, m pa sonje, m pa sonje non yo, ki te ale devan jij la, jij la retire manda a, men retire manda a pa vle di ke moun nan pa nan metye a ankò. Paske, ou pa ka deplase kite peyi a. Paske se pou nou konprann yon bagay. La jistis ne veut wè rann jistis ne veut pas dire arete dayè yo aprann nou an dwat ke la liberte se la règle e la prizon leksepsyon e mwen menm je di la kondanasyon nou pap dwe kapab mete yon moun nan prizon san ke n pa jije l san ke n pa gen dè eleman ki trè klèman etabli sou patisipasyon nou men malerezman menm lè kolonbyen ki nan prizon an ayiti An admèt ke sa pral gen 2 zan la, yo pa konn poukisa yo la. Yo konn sa yo fè wi, men fò lajistis di yo li. Fò lajistis di yo li. E donk, sa vle di ke dwa yo ap vyole tou. E fò n rekonèt sa. Non, se nòmal, se nòmal. Ke yo pa t gen dwa. Fò yo gen dwa, lè konsa fò yo te konn kisa ki soti kont yo. Yo genyen yon òdonans. Si yo vle fè apèl de òdonans la, yo fè apèl de òdonans la. Pou ap posib pou l ap mache. Jiskaprezan, nou n sòm pa la. Bon. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou tap tande mèt Newton Saint Juste, donk. Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, se pa yon ti koze ki piti e se pon dosye kap fini. E malgre tout mannèv, ou mèt kwè m, asasen kriminèl yo pap ka kase fèy kouvri dosye sa. Paske, jan ti pwovèb kreyòl la di, tout jou pa dimanch. Yon jou pou jibiyè, yon jou pou chasè. Ou te kapab toujou ap fè krim, ebyen, dènye grenn sa ou rive sou li fò w peye pou tout sa w fè yo. E jan mèt Newton di l, Nou pa batay dèske Jovenel Moïse mouri. Men n ap batay, n ap travay pou n jwenn jistis, paske s on krim ki fèt kont chak grenn Ayisyen, kont souverènte peyi m. Menm jan yo vini yo antre kay yon prezidan, yo asasine l. Demen si Dye ve, yo ka debake yo asasine yo. Apre demen, ebyen yon gwoup moun ka parèt nan peyi Dayiti, yo touye 5 milyon Ayisyen. Donk, medam, matmwazèl e mesye, pèp ayisyen, fòk nou leve kanpe, fòk nou travay, fòk nou batay pou n di non! Sa pa gen dwa fèt. Fò nou jwenn jistis pou tout moun ki tonbe yo. Fò moun ki fè krim nan peye pou sa l fè a e pou nou sèmante pou n di jamè sa pa gen dwa repete nan listwa nou ankò. paske a chak fwa non Jovenel Moïse monte nan bouch mwen pa rapò ak sa ki te pase sa fè m santi m mal sa fè m santi m wont sa fè m santi ke m bl sa fè m santi m pa moun sa fè m santi ke mwen pa gen dwa pou m viv mwen pa gen dwa a la libète mwen pa gen dwa pou m manje mwen pa gen dwa a la sante mwen pa gen dwa a ledikasyon. Donk pèp ayisyen kenbe fèm jistis Bondye se kabwèt bèf menm sil pran tan lap rive men nou menm fòk ke nou leve pye nou paskel klè nan labib letanèl di fon pa lap fè nèf yo pou nou paka chita yon kote fòk nou leve pye nou fòk nou avanse fòk nou mete nou sousa paske Yo pa pot jistis ba ou, men se ou menm ki travay pou jwenn jistis. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. M prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye. Randevou kase setè pita pou yon live spesyal. Mwah! Bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen. Kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.